Eske ou te konnen kantite baz de gang Vilaj de Dye ranfòse a chak fwa lapolis frape nan lòt baz sa yo? Jounen jodi a ou kapab wè, majorite otorite nan peyi Dayiti e menm moun ou pa ta panse ap fè pwomosyon pou entèvansyon militè. Pa gen pwoblèm puiske yo fè nou konprann lapolis pa gen kapasite pou batay ansanm avèk gang yo. Men, Ou raple w Leta ayisyen de fwa fè kòmand materyèl nan lòt peyi pou kapab ranfòse lame Dayiti men anbasad amerikèn toujou kanpe an kwa. E ou kapab raple w tou Taywann te fè lame Dayiti kado yon pakèt machin. E machin sa yo, yo te pran yo remèt lapolis, aktyèlman la a, ebyen se pouri yo ap pouri anba raje a pèp ayisyen. Men Lè n ap mande entèvansyon militè, se pa toujou sòlda lòt peyi yo ap pran voye, men poukisa nou gen yon lame nan peyi Dayiti, tout lasent jounen n ap voye jenn fanm ak jenn gason al pran fòmasyon nan lòt peyi epi nou refize bay materyèl pou ke yo kapab mete sekirite nan peyi a? Medam, matmwazèl, zemesye, ankò yon lòt fwa, Rosemon Jean prezante devan laprès, li mete koze yo atè, youn apre lòt, e w pral tande ak de zòrèy ou e wè ansanm avèk de nawè ou, jan ti pwovèb kreyòl la di, zanmi pre se kòd anba bra. E se sou pawòl sa m ap di w byenvini, pandan m ap envite w rale chèz ou chita, Fouco Zanmi Enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi, tout tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire E san mete. Bonjour, bonswa tout moun, kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa, m ap di ou mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme ou e mèsi pou fidelite ou ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa, si w fenk tonbe sou chanèl sa a, pa ezite aktive klòch notifikasyon pa w la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa ou. Nou te gen chans prezante ou yon ti kont ayè. Repons kont sa a se cheve blanch. Ann pa ti krik krak pou nouvo kont nou genyen. Yon blan k ap niche dèyè yon nwa. Yon blan k ap niche dèyè yon nwa. Pa ezite kite eleman de repons pa ou la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Medam, matmwazèl e mesye, jan ke m te anonse ou, Rosemon Jean frape fò. E frap sa a, se pa yon ti koze ki piti. An detay nan mikwo laprès, frè e sè byeneme nan yon entèvyou ansanm avèk RSF, Rosemond Jean bay detay, li eksplike ki sa baz 5 segond reprezante, ki sa Vilaj de Dye reprezante nan dosye gangsterizasyon andedan peyi a. E si lapolis gen chans kraze baz sa a, m pa kache di w, anpil lòt ti baz yo p ap ka reziste, yo ap tonbe. Avan Frantz Elbé rive nan tèt lapolis la, pèp ayisyen, nou raple nou ki sa k t ap pase andedan lapolis. E ou pral gen Vitelòm ki pral fè de deklarasyon piman bouk, fè konnen ebyen aktyèl chèf polis la te fè pati de Fantom 509 ki tap kraze, ki tap boule, ki tap kidnape. E ou raple ou, te genyen yon operasyon ki te lanse nan Vilaj de Dye, operasyon sila a te mal pase, 5 polisye tonbe. E ou kapab raple ou kantite manifestasyon Fantom 509 te fè, e ou te genyen Yanick Joseph ki te alatèt, ki te devan bann nan, ki te di ou nou pral chèche kadav frè dam nou nan Vilaj de Dye. Kòm etan done, tou sa se te pou jete Jovenel Moïse, tou sa se te pou asasinen Jovenel Moïse, se sak fè nèg yo te monte konplo, yo fè operasyon an mal pase, pou montre ke chèf ki la a, li pa yon bon chèf pa gen yen l kapab òganize. Ebyen frèz e sè byeneme, apre asasina prezidan Jovenel Moïse, kiyès ki vin nan tèt polis la, donk André Michel revoke Léon Charles li mete Frantz Elbé, se li k di l ak bouch li. Ebyen, si w mete Frantz Elbé, Premye aksyon w pral poze kòm etan done se asasina 5 polisye yo nan vilaj ki te fè Fantom 509 te fin fout ap boule kraze, ebyen premye operasyon w ap prepare se nan blòk sa a pou al demantibile gang nan pou fè ke polisye sa yo ki te tonbe nou kapab di yo repoze anpè. Frères et sœurs bien-aimés, nou pap pale trop, banm kite w tande avèk atansyon deklarasyon Rose Monjean, se extrêmement important. Vilaj de Dye k bay ranfò Bèlè Se Vilaj de Dye k bay ranfò e Savyen Kòman si m gon polis efektivman ki vle restore otorite de leta Vilaj de Dye sa asasinen 5 swat Jodi a n pa mande kisa yo pitit nèg sa yo devni kisa madanm yo kisa fanmi yo devni Si m se mwen k vin pran kòmann polis la, ki sib mwen? Wi, se moun sa yo. Toutotan m pa re, gade, ou mèt pa fo, gade. Okenn operasyon. Ou mèt pa regle okenn lòt operasyon. Men depi w kra, ou retabli otorite de Dye nan Vilaj de Dye, ou repran, Leta repran kontwòl peyi a. Si ou pa fè sa, w al, ou te mèt fè kout bal Kwadèboukè tout lasentjounen, enben ou touye youn, Vilaj de Dye ap voye dis. Donk, medam, madmwazèl e mesye, se pou m montre ou nan ki nivo gang yo asosye ansanm avèk otorite yo. Lè w di otorite nan peyi Dayiti, ou tou di bandi yo tou. Paske si nou t ap manifeste anvan, nou t ap di, ebyen nou prale chèche kò, jounen jodi a, pouvwa nan men nou. Pouvwa a li nan men nou ki sak fè nou pa ka debake pou ke n al chèche l jan nou tap di a, kòm etan done nou pat prè pou n kolabore ansanm avèk chèf ki te la a. Donk sa montre ke mesye yo son sèl yo ye. Se nou k wè gen chèf gen bandi. Men pou bandi yo pa gen chèf se asosye yo ye. Donk pèp ayisyen. Mete tèt ou sou zepòl ou non pou konprann dosye ensekirite sa a nan peyi Dayiti. E ou kapab raple ou deklarasyon Vitelòm. Pou yo te monte Fantom, li te kontakte Ti Lapli, li te kontakte Lanmò San Jou, li te kontakte yon pakèt lòt chèf gang pou voye sòlda. E gon senatè pèp ayisyen se 2000 inifòm lapolis li te koud. Jis pou fè kisa? Pou bay gang sa yo inifòm, sòlda tout baz sa yo. Epi sa w tande a yo nan lari a y ap fè sikilasyon. Lè gen manifestasyon y ap tire sou manifestan pou fè konnen se lapolis k ap tire sou moun. Epi podyab lapolis. Donk, èske w konprann bagay yo? Ann avanse Rozman. Nèg yo ap di, yo fè tout sa yo kapab pou yo moutre, kounye a yo vin nan pwomosyon, se okipasyon. Poutan, pwoblèm ki gen la a, Mèt Yvenè ou mèt fè m kredi. Ou bezwen 4 batayon militè ki rezoud pwoblèm sa nan 3 mwa a 6 mwa. Dayè militè yo pa ka mande m cha de gè. Paske nèg ki an fas yo pa gen cha de gè. Pase bandi yo ki nan peyi Dayiti, yo pa gen cha de gè. Eske w ka e mande cha de gè? Non! Ann avanse. Se galeri ki nan men yo. Yo ap mande mwayen. Yo ap mande wi mwayen. Mwen menm mesye yo, m konnen mesye militè yo pa mande. Yo di yo bezwen mwayen. Mwayen yo bezwen an, yo te gen 400 fizi yo te kòmande pou yo. Anbasad ameriken fè Dormeval remèt lapolis li. Yo fè yon dezyèm kòmann zam o nivo Kolonbi. Depatman Deta avèk anbasad ameriken fè anbasad ameriken fè Kolonbi remèt leta ayisyen chèk la. Ok Taiwan fè lame lame a kado yon ansanm de gwo Jeep tèt kare militè ki te kapab ap siyone fè patrou sekirize peyi. Anbasad ameriken fè fè enjoksyon a lame a pou remèt li bay lapolis kap pouri yap pouri kounya nan nan nan men lapolis. Poutan, anbasad ameriken pa gen pwoblèm pou Ariel pran 60 militè nan sekirite l. N ap peye militè yo. Adje lavi sa o! Eyy! Gad yon Ayiti mesye! Gad yon Ayiti! Gad yon Ayiti! Tou sa, sa e lè nou pa pran responsabilite nou? Tou sa! Ay m pa ka gon peyi mesye yon peyi endepandan epi son anbasad kap pran a goch kap pran a dwat e anbasad la kap di lapolis men sa poul fè se anbasad kap resevwa rapò lapolis anbasad m gen lame nan peyi m bezwen mete sekirite gang tout kote yap fè pwomosyon pou entèvansyon militè an menm tan m gen militè nan peyi men se kwa listwa pèp ayisyen M confuse. Ann avanse Rosemond. Anbasad ameriken mete avèk madam la li ap fè pwomosyon pou peyi a gen okipasyon pou yo okipe peyi a avèk ki moun wap vin okipe l avèk militè men si n gen militè sa yo la banm chans t mesye yo nou te kraze lame yo an 94 nou pote ale materyèl ki evalye a 1 milya 300 milyon dola m pa mande nou banm 3 milya men banm 3 banm materyèl 300 milyon. Mwen ekipe lame pam nan. Paske si w pote pwason, ou di w ap fè m kado pwason, m ap manje pwason pandan w la. Men si se moutre w moutre m peche, menm lè w pa la Mesye Yvenè, m ap ka kontinye al degaje, ke m al nan lanmè, m kenbe, m pa kenbe, men ou te moutre m wout lan. Efektivman. Donk, medam, matmwazèl e mesye, gon bagay pou konprann. Ou wè tou sa, se paske nou pa genyen lide. Moun nap rele lidè nan peyi dayiti yo, yo san karaktè. Si prezidan di se sak pou fèt, minis lan di se sak pou fèt, responsab ministè afè etranje a di se sak pou fèt, lapolis di se sa kap bon, Tout pèp la nèt kanpe di se sam vle, on grenn anbasadè paka kanpe an kwa li di non sa pap fèt se sak pou fèt pito, jamè. Men se paske nou pa moun, se paske nou pa pran responsabilite nou. Eske anbasad. Eske anbasadè peyi dayiti nan peyi lèzetazini, etazini ap fè kòmand materyèl pou lamel, eske anbasadè a ka kanpel di non pa fè tèl bagay? Dis ti piti tankoul ki dwa w wap vin antre nan dosye leta lòt peyi a? Ou soumoun anpil! Ou soumoun anpil donk lè yo ap regle zafè pa yo pèp ayisyen ou paka foure bouch nan zafè yo. Men lè nou menm n ap regle zafè pa nou, yo foure bouch tout longè, pase lè n ap regle afè nou, olye nou rete nan ti chanm pou n regle l, se pou nou pran tout savann nan pou n ap hap hap hap hap hap tout lasent jounen. Nou youn pa ka kola lòt, n ap pran pòz nou pi bon nan foli chèf foli chèf, ebyen men nan ki sa peyi a vin tonbe. Nou pèdi endepandans nou, sa k moun nou rete? Si ke nap mande entèvansyon militè, tout la sent jou nou tande 200, 300 jenn gason ak jenn fanm ap kite peyi Dayiti al pran fòmasyon nan lòt peyi. Donk, jounen jodi a, se pou moun sa yo ki la kap touche, Mete ansanm avèk lapolis ba yo materyèl pou nou eseye paske baton nan men w se avè l ou pare kou. Si w gon baton nan men w ou gon chen ou pa ka ap tann manchèt chen ap manje w ebyen baton ki nan men w nan fòk ke ou kapab eseye l. Si tout la sent jounen nou pral pran fòmasyon, ebyen jounen jodi a, moman rive pou nou peche. Men lè w gen yon zanmi tout la sent jounen k ap plede voye pwason, voye pwason ba ou, ebyen jou l vire l di w li pa nan sèk ou ankò, li p ap ba w pwason, fyèl ou ap pete, lè konsa ou pa ka pa nan ranpe dèyè l, menm si l fon frekansite ansanm avè w, ebyen ou toujou rete osèvis li, puiske si w vire do ba l ou p ap ka manje, vè ap touye w. Donk, frè e sè byeneme, apre plis pase 11 misyon loni nan peyi Dayiti, jounen jodi a, nou san wont anpil, nou san santiman anpil, nou genyen pil sòlda sa yo, tout jounen yo ap pran fòmasyon, donk moun kap vini, kap vin touye gang yo sa, kap vin touye gang yo sa yo ye, se militè, ò nou gen militè la, poukisa nou refize, refize itilize resous sa yo, nou refize travay ansanm avèk yo, donk pèp ayisyen. Pou pa gen sekirite nan peyi a, se pa sèlman yon konplo nasyonal non, li son konplo entènasyonal tou. Men tou sa, se paske nou pa pran responsabilite nou, se paske nou pa chwazi viv ansanm, se paske nou pa chwazi pran desizyon yo ansanm, nou chak ap fè ti gwoup apa ki fè wè nou rive nan kafou sa jounen jodi a. Donk tank gen chire pit antre nou, se tank kounya la a moso twal yo mal pou kole, ebyen se tank lennmi an li menm li jwenn kote pou l galonnen nan savann nan, pou l simen divizyon tout kote. Antouka pèp ayisyen, si w pa travay pou enterè w, pa gen pyès moun k ap travay pou w. E lè w tande militè yo debake, pitit nou vyole, yo kite yon pakèt timoun sou teritwa yo vire do yo ansanm ak yo, imajine w plis pase 10 mil moun te mouri nan kowona, Jiska prezan Lonu poko janm dedomaje fanmi sa yo epi nap rele vin met sou li. Antouka, humm, se mèt kòk veye kò, bouch granmoun santi men pawòl li pa santi. Pèp ayisyen, mezanmi, a chak fwa ou pral pran yon desizyon, a chak fwa ou tande otorite ou pral pran desizyon, chita reflechi, Pa panse ansanm avèk solisyon ki pi rapid la, men panse ansanm avèk sa k ap bon, sa k ap dire a, e non sèlman sa tou, tout solisyon ou wè k fasil, ou mèt poze w konsekans lan ap pi di toujou. Antouka, m pale nou, si n vle tande, n a tande. Frè e sè byeneme, mwen pa konnen si ou gen chans fè remak sa nan peyi Dayiti. A chak fwa yon prezidan monte, plis pase 37 lane, prezidan sa ki eli, Apre yon ti tan, rapidman menm moun ki fè pati de gouvèneman an vin kont li. Anvan pale ti krik ti krak, fòk entèl ale. E, youn nan bagay ki mete nou la, fò m klè ansanm avèk nou, sitiyasyon n ap viv jounen jodi a, se paske nou tout vle chèf nan peyi a. Ban m poze w yon kesyon, kòman yon lame pral fè mache si pa gen sòlda, si tout moun ki nan lame a se chèf? Pa gon misyon non kap ka akonpli. Si tout moun vle chèf, pa gen moun ki, pa gen moun ki deside pou ke yo jwe wòl sòlda nan lame sa. Ki sak pral pase? E se nan nou tout vle chèf ki fè wè peyi a vin twouvel nan kafou li ye jounen jodi a. Ki fè wè peyi a vin gangsterize konsa. Se nan nou tout vle chèf ki fè w wè Jovenel Moise asasine andedan chanm lakay li e moun ki te pwòch li, moun ki t ap sekirize l, non yo site nan touye prezidan an. Frè e sè byeneme, kite m esplike w yon bagay. Nan peyi Dayiti, bon m di w kòman politisyen yo fonksyone. Pa egzanp ou soti lakay ou, ou genyen pou w ale yon kote. Ou di ou prale silo. Men w prale silo, ou pa konn wout la. Lè w soti deyò a, ou konnen gon stasyon, w ap monte yon machin, machin sa ki kote l prale, li prale silo. Oubyen tou w ka soti deyò a, ou pa konnen. Rive w rive, ou mande yon chofè moto, èske w ka lage m silo, èske w konnen wout la, èske w konn zòn sa. Chofè moto a reponn ou, wi mwen konnen l. Epi l di ou men sa, men kantite kòb sa ap koute ou, monte ann ale. Men, depi lè w monte dèyè chofè moto a, w ap di l se tèl wout pou l fè, fè agoch, fè adwat, fè devan, fè dèyè, tandiske, Ou anpechel li menm li swiv wout li konnen an poul mennen w, paske ou te di w pat konn wout la, ou paka dèyèl la wap dil fè agoch fè adwat fè devan fè dèyè, donk se swa nou tou 2 fè aksidan, oubyen l fè oubyen l fè remò li kite w nan wout, paske w anpechel avanse. Donk, majorite dirijan nou yo, kit se mesye ki fè pati de opozisyon, kit moun ki akonpanye moun ki nan gouvèneman, yo refize suiv lide a, moun ki genyen yon objektif, yon moun ki genyen misyon ki pou mennen yo yon kote. Donk, si ou pa konn wout la, gon moun ki konnen l, fòk ke ou aksepte kolabore ansanm avèk moun sa a, pou kapab avanse. Donk, e dèfwa gen de moun w ap swiv, gen de lide w ap swiv, fò w travay, fò w gen konviksyon, fò w fè moun sa konfyans, se sa k fè, lè ke nou pral vote, li enpòtan pou nou pa vote nenpòtreki. Fò w vote lide. Donk, dèfwa lide a konn pran w desizyon. Ou pa fin dakò a san pou san, men sa pa vle di otomatikman pou voup pou gentan chanje, pou w ap di dechouke, vle pa vle fò w lale. Sa pa gen sans. Ki kote w deside ale? E medam matmwazèl e mesye, ou kapab wè, lè ke gon prezidan ki la, gen de moun ki te tèlman pwòch li oparavan, moun sa ki gon misyon, li gon objektif men ki kote l prale, men nou tèlman gen folichèf, tout moun bezwen rive, E moun sa yo souvan ki gen foli chèf la k bezwen rive, malerezman yo pa gen okenn plan. E dèfwa pèp ayisyen gon seri de òganizasyon, nasyonal e entènasyonal pou m byen di nou, souvan sa k fè yo pa ateri se paske tout moun ki nan gwoup la vle chèf. Gen yon òganizasyon ki konn ap mache byen pwòp. Epi, gon moun ki wè fason òganizasyon ap avanse, li felisite òganizasyon. Men, pou ke li rantre nan òganizasyon an, pou l ede moun yo travay, pou l jwe wòl sòlda, pou l ede moun yo travay pou ke yo kapab rive ansanm avèk objektif yo te genyen an, ebyen, pou l antre pèp ayisyen, Li vle fè w konprann, fòk ke l ta chanje tout nòm yo pou l vini ansanm avèk objektif pa l, sa ki te atire atansyon l, ki fè ke li te felisite moun yo, li pa prè pou ke li ede gwoup la travay pou yo avanse. E defwa medam matmwazèl e mesye, gon seri de politisyen nan peyi a, Yo wè sa prezidan ap fè a bon. Yo wè sa minis la ap fè a bon. Men, yo felisite minis la. Men, chwazi rantre nan ekip la pou kapab fè travay sa avanse pou ke sa minis lan ap pwone a pou l kapab rive reyalize. Non yo pap fè l. Nou kapab pran egzanp Moïse Jean Charles. Lè w gade Jovenel Moise ki mennen yon konba kont dosye labank, ki mennen yon konba kont dosye dola, ou te kapab di Moise Jean Charles te kapab rejwenn prezidan nan sans sa pou fè dosye sa avanse. Non, moun nan p ap kolabore ansanm avè w. Sa k pase, ebyen, si ke pou m kolabore fòk se mwen k pou chèf. Ebyen si se konsa, nou pap janm rive, nap toujou bloke nan wout, ap toujou gen divizyon. Epi tou frè e sè byeneme, gen de moun ki gon seri de plan, plan sa a kapab sove peyi a. Men, si ke se pa li menm ki chèf twoup la, Li pap kontribye pou kapab sove peyi a. Ebyen lè konsa ou mèt tann. Si se tann wap tann pou chèf pou kapab sovel, ebyen moun ki pral ansanm avèw yo tou yo ap genyen menm konpòteman. Ann pran pa egzanp Senatè Youri Latortue. Ki gen plan sekirite pou le peyi. Men plan sekirite l genyen pou le peyi a, fòk ke l kontwole lapolis. Men, si w gon plan pou ede peyi a, ou pa bezwen chèf pou sa. Paske ou patisipe, ou kontribye nan mete sekirite nan peyi w, ou aji antanke bon sitwayen. Donk frè e sè byeneme, moun sa yo, yo pa ka lidè. E se moun sa yo ti krik ti krak ki toujou cho pou fè gwo manifestasyon, voye ale voye ale, etandiske yo menm, yo pa genyen yon plan ki defini. E medam matmwazèl se mesye ou kapab gade nan antouraj prezidan kantite moun non yo site nan touye prezidan e kantite ki t ansanm avèl ki vire do paske tout moun sa yo yo bezwen chèf si gon kontra kap siyen si m paka gen kontwòl kontra kantite lajan pou m fè menm si bagay la bon pou nasyon an lap bon pou peyi a ebyen map bòykote e dèfwa pèp ayisyen Konn gen de plan ki la ki pou egzekite, moun nan ki fè pati de twoup la, olye l kontribye aji an bon sòlda pou ke travay la kapab fèt, li chwazi rale kò l pou l al monte ti gwoup pa l ansanm avèk menm objektif sa ankò. Ou panse l ap janm kapab reyalize? Non! Jan ti pwovèb kreyòl la di, pise gaye pa ka kimen. E medam, matmwazèl e se mesye, ban m ba ou yon egzanp, si moun bò kote prezidan an, yo te aji tankou sòlda, yo te kolabore ansanm avè l, minis, direktè jeneral, tout responsab, tout fonksyonè yo, ou panse prezidan an t ap kapab gon diskou konsa? L pa t ap gen tan pou bagay konsa non, se avanse sèlman l t ap avanse wi, an n tande ansanm. Antouka mesye m kwè nou tande nou tande sispann pale dafè de bagay nou konnen nou renmen an sa ki fè nou rich sa ki fè nou separe peyi a nou a nou sisèt chak tan yon prezidan vini nou kouri dèyè l nou fè l pè pou l ale pou l lonje peyi a ban nou mesye m di nou sa nou wè kontra k koupe yo yo koupe nèt kontra sa yo pap janm gen yo nan peyi a ankò. Jamè. Si se yo, tande, si se zafè koupe kontra a, se li ki fè pou peyi a boule, m tou di nou sa. Kòmanse chèche dlo, mwen menm se bokit dlo ak bò kote m m ap etèn dife a. Men m ap kontinye chèche tout kote gen ti rès. Si w gon ti rès nan men w, Pa fè bouch mwen long potel ban mwen paske map rive sou ou paske meni men mwen men mwen tablo la prezidan kote ti rès pa twou di nò a ak jenn twou di nò yo sa vle di fòm al chèche ti rès la nan men w poum potel bay twou di nò sa vle di ou menm kite fè vouw ou konprann se pran peyi a. Nou 5 6 epi nou konprann Ayiti cheri se pou nou an, bagay sa fini. Dayè mwen menm mwen di li, tout moun konnen m son antreprenè, sa vle di m son moun k abitye ak lajan. M son moun ki konn sa sa vle di itilize kòb. M pa ka rayi moun ki gen lajan. M gon pakèt zanmi ki gran nèg. M gon pakèt zanmi k ap travay di. Men on nèg ki deside sèl kliyan ou genyen se leta, m tou di w sa n ap koupe sa. Nèt! Bay may konsa non. Si se sa m wè nou rete nan Pòtoprens nou pwograme chak jou yo, m ap di nou sa, vini nou chita ansanm pou nou mete kalm, pou nou jwenn serenite nan peyi a. Mwen di nou sa, sispann fè pwogramasyon sa yo paske mwen menm, m ap tou di nou, lè m tande nèg yo di m a, Prezidan, Oh! Gen, gon, gon sèt tou pale a k ap fèt la? M di, Non. Yo menm y ap travay, se pwofesyonèl yo ye. Mwen menm, lè yo fin fè sèt tou a, di m pou m desann travay mwen menm, pase m pral travay tou. Depi yo fin. Alò, alò m di yo sa mwen menm, Se travay m ap travay. Ou menm, travay pa w, si se fè sèt tou pale. Travay pa w, si se kidnape moun. Travay paw si se kreye ensekirite nan peyi a. Sèt istwa pou pou nou pou nou pou nou rete nan benyen kache lonbrit la se nan pa pale m pa pale ki te fè pèp la te manke manje m jodi a m pran desizyon depi 15 oktòb 2019 menm jan ak tele ginen m di bagay yo jan yo ye a papa e pa mwen y ap manje ankò kidnaping yo 80 pousan nan yo se se politik. Nou konnen m deja. Si m goumen avè nou pandan katran twa mwa, e pa ti nèf mwa k rete a m di m pa ka goumen avè nou. Sispann. Fò n sispann. Peyi a mande lapè. Peyi a mande viv ansanm. Peyi a mande tèt ansanm. Ayiti bouke! N ap fè l depi lontan. M sonje. On prezidan rive prezidan an 1990, 91, li pa menm fè 7 mwa, koudeta. Li tounen, 2004, koudeta. Bagay sa a fò l sispann nan peyi a. Afè voye ale a, mwen lè m prale, m ap tounen nan peyi m mesye, m di nou sa. Pase m pa gen kay deyò mwen, m pa konn pèsonn nan lòt peyi. Se Ayiti, se la m gen kay mwen, se la m viv. Moun Nòdwès yo m cheri, moun Nòdès, moun nan Nò yo. Sa vle di m ap tounen lakay mwen. E tout kote map travay, kote grandans, sid, sidès, nip, m pa bliye nou. M konnen moun moun sidès yo, nou gen anpil pwoblèm. Moun gran gozye yo, moun mapou, moun tyòt, moun ansapit. M konnen moun fonvèrèt yo wout la pa bon. Mwen konnen wout pou soti fonparizyen pou rive ansapit la mal anpil anpil anpil. Men map pwofite di nou, Demand ke m fè a travè Bank Mondyal, gon amelyorasyon k pral fèt de Tyòt a Ansapit. Mwen menm, m gen pou m fon vizite wout la pou m vin gade kisa, menm si se ta kèk bouldozè, Minis Travo Piblik la, nou ta chèche yon jan pou n wè, Pou soti Fon Parizyen an pou rive Fon Vèrèt, ki amelyorasyon n ta ka bay paske se 26 kilomèt wout li ye, li pa long. Men bagay yo pa fasil. Jan minis Nader sot di l, mwen konprann endiyasyon minis lan. Nou wè li mande nou padon. Men se pa se pa padon l ta mande nou. Se paske sa l anvi fè yo. Kòb la, lè kòb yo bay pou fè travay ann Ayiti, pwosedi yo twò long. Sa vle di ou menm pèp la, Si nou vle chanje peyi a tout bon vre, se pou n chanje konstitisyon sa a. 27 jen 2021, se pou nou tout al vote pou n di non a konstitisyon sa a. Yon konstitisyon ki se yon pak de kòripsyon ant yon gwoup nèg nan peyi a ki deside Ayiti se pou yo l ye. Se pou n di non. Menm jan mwen m di non an, m kanpe m di non paske se pouvwa w ban m pou m gen dwa pou m di non sa a. Non! a pak de kòripsyon sa a, non a konstitisyon sa a k pran on gwoup nèg ki konprann ke peyi a se pou yo l ye, mèt peyi a se pèp ayisyen an. M kwè ke l klè pou tout moun, jodi a, on moun ki pa vle, se pou al vote pou di non, men on moun ki pa vle se pa nan mikwo pou vin di non an, se pou al di non nan urn yo, nan kote ke pèp la mete paske se sa ki demokrasi demokrasi se kapasite pou ki pou genyen pou di wi ou vle oubyen oubyen non ou pa vle e sa mwen menm kòm prezidan jodi a opòtinite ke moman sa a ofri m fen senkantyèm lejislati a nou konnen l byen senkantyèm lejislati a ki fini Dezyèm lendi janvye 2020 an, jodi a gon fenèt dopòtinite paske opòtinite sa a te nan men frè m yo, sè m yo ki te senatè, ki te depite. Mwen menm kòm prezidan, mwen te mete plis pase 100 milyon goud nan bidjè pou palman an pou te chanje konstitisyon an, pou ta mande konstitisyon an kòb la depanse, li pa fèt. Jodi a m pran desizyon kòb ap depanse pou l fèt e se sa nou di. Premye me 2021 sa a se yon premye me trè spesyal. Gouvènman an chwazi premye me sa a pou l inogire kokennchenn reyalizasyon sa a ki se Baraj Maryon. Pou anpil moun se yon rèv paske dènye fwa peyi a te gen yon baraj ki te konstwi ak rezèvwa se sou lokipasyon amerikèn. Li te kòmanse nan lane 1930 sou prezidan Vincent. e li te inogire nan lane 1971 sou prezidan Jean Claude Duvalier. Sa vle di baraj irigasyon, baraj sa a, idwoelektrik sa a ki gen rezèvwa sou li a, li pase prezidan Vincent de 1930 a 1941, prezidan Elie Lescot de 1941 a 1946, Prezidan Dumarsais estime de 1946 a 1950, Prezidan Paul Eugène Magloire de 1950 a 1956, Prezidan François Duvalier de 1957 a 1971, e l vin inogire sou Prezidan Jean Claude Duvalier. Se pou m di nou ke rapèl sa yo m fè l, se pou m fè nou konnen baraj sa a li te pran 41 lane. 41 lane pou l te konstwi. Lè m te pran desizyon pou m kòmanse konstwi baraj sa a, Baraj Marion an, mwen te konsilte anpil gwo ekspè, ekspè ayisyen tankou etranje. Yo te di m m ap bezwen 70 milyon dola pou m konstwi baraj sa a e konstriksyon an ap pran 15 an pou l fini. Ebyen baraj sa nap gade la koute leta ayisyen anviwon 10 milyon dola ameriken e nou pran 3 lane sèlman men pa bliye 3 lane kote ouvriye yo, enjenyè yo, operatè yo, kontremèt yo tout moun sa yo te travay 24 è sou 24 sa vle di se pa 3 zan nòmal 3 zan kote moun travay 8 èdtan pa jou. E yo travay senk jou pa semèn. Se twazan kote yo travay sèt jou pa semèn e vennkatrè sou vennkat. Se yon obligasyon pou prezidan k ap vini an. E m te di li, m di mwen menm kòm prezidan peyi a, m pa gen kandida men kòm Jovenel Moïse mwen gen kandida. Paske prezidan k ap vini an fò l kontinye fè travay m ap fè yo. Se kandida pa m nan sa. M voye nouvel la m konn anpil moun nou pral pale jovenel moise gen kandida prezidan jovenel moise pa gen kandida paske jovenel moise moun ki pral kontinye fè travay li a se moun sa ki kandida jovenel moise paske travay pam se mete kouran nan peyi a travay pam se konstwi baraj irigasyon ak rezèvwa sou li nan peyi a travay pam Se konstwi wout nan peyi a pou n konekte zòn de pwodiksyon yo ak zòn de konsomasyon yo. Se sa k travay mwen. On moun ki deside vin dirije peyi sa a, se yon obligasyon li ye pou ou pou kontinye travay sa yo, paske si nou bezwen yon peyi meyè nan dizan, nan ventan, nan trantan, nan senkantan, nan santan k ap vini, se kounye a pou nou kòmanse avèk travay engra sa yo. On sèl chwa nou genyen, Nan dènye jou sa yo, se sispann goumen youn ak lòt. Depi nou fin tiye Desalin, nou deside batay youn kont lòt. Peyi a ap viv tout kalamite. Yon pèp ki gen yon gwo moso listwa tankou nou pa ta dwe konnen tout kalamite sa yo. Li pa nòmal pou nou rive nan yon pwen Pou anpil moun pèdi lespwa nan peyi a, nou sispann kwè nan kapasite nou pou n konvèti kriz sa a ki soti pou pote ale nanm nasyon an an opòtinite. Ann chita ansanm, ann travay pou n konstwi yon plan. Moman an rive pou n mande tèt nou kisa nou vle fè ak peyi a? Ki egzanp n ap montre jenès la? Kisa n ap kite pou jenerasyon k ap vini yo? Mwen pa janm sispann lonje lamen m e louvri bra mwen bay frè m ak sè m yo nan opozisyon an. Peyi a malad, se pitit li sèlman ki ka geri l. Peyi a pap jwenn tretman nan vyolans, peyi a pap jwenn tretman nan kraze brize, peyi a pap jwenn tretman nan mete dife, peyi a pap jwenn tretman nan kidnaping, peyi a pap jwenn tretman nan fè manti sou lòt. Nou eseye tout bagay sa yo deja, yo pa bay rezilta. Mwen vle pou peyizan yo jwenn bon jan ankadreman paske sè zoubliye de la repiblik moun sa yo. Yo te bliye nèt yo. Moun yo konsidere kòm tèt kana yo. Moun yo konsidere kòm gwo zòtèy yo. Moun sa yo jodi a, fòk yo gen ankadreman. Men avèk konstitisyon 1987 sa a, pa gen jan peyizan nan peyi a ka jwenn ankadreman. Mwen vle pou Leta a pa tounen yon Leta peze souse jan l ye jodi a. Kisa ki fòs yon ekip? Yon ekip foutbòl k ap jwe sou yon tèren, yo gon lòt ekip anfas yo. Se lè tout jwè yo mete tèt yo ansanm yo gon sèl objektif, n ap travay ansanm pou ke nou kapab genyen match la. Men si chak ap pran pòz chèf yo se mwen k pi fò, ebyen m pa kache di ou, Lòt ekip la gen pou vannen yo ansanm avèk gòl pase tout moun pral jwe pèsonèl. Men, lè m jwenn boul la, m pase sa a pas la, li menm li pase lòt la, li pase lòt la pas la epi sa w tande a, gòl la fèt. Si moun ki atakan an, li deside vin jwe defansè, èske w panse ekip sa ap genyen? Non! Sa vle di chak moun sipoze jwe wòl yo pou ekip la kapab genyen. E lè ekip la genyen se pa sèlman kapitèn nan ki genyen, se tout ekip la. Donk frè e sè byeneme, imajine w tout moun ki te bò kote prezidan an, yo te jwe wòl yo nan nivo lajistis, nan nivo lapolis, nan nivo sena, nan nivo egzekitif la. Tout moun ki genyen yon fonksyon yo jwe wòl yo jan sa sipoze fèt. Atò ou panse prezidan ta pral di w wi kidnapin se kidnapin politik. Non li pa t ap gen tan pou bagay sa yo. Paske a chak fwa yon nonm ap itilize mwayen sa pou l destabilize ebyen lajistis ak lapolis t ap gen tan jere dosye sa sèke li pa t ap rive nan zòrèy prezidan. Paske chak solda yo, yo jwe wòl yo. Men lè nou tout vle chèf, epi sa w pa, sa ki pral pase, epi chak moun pral fòme ti gwoup yo apa, epi sa w tande a se konsa, fòs fè nwa a, l ap anvayi. Donk pèp ayisyen, pa gen ni de ni twa solisyon, si ke nou pa deside. Met tèt nou ansanm. E frè e sè byeneme pou m esplike ou fòs yon lame, fòs yon ekip, fòs yon gouvèneman. Si nou pran pa egzanp istwa Jozye, miray Jeriko. Nou tout konnen nan labib apre Moyiz fin mouri se Jozye ki te nan tèt lame Izrayèl. Yo soti an Ejip yo ap travèse pou ke yo ale Kanaran. Men, frè e sè byeneme, gen yon vil ki rele Jeriko. Vil sa a, Kananeyen yo te rete a, sa ki pral pase, yo seke vil la nèt, gen yon seri de miray, sa k anndan pa soti, sa k deyò pa rantre. Donk, miray sa a te fè Izrayelit yo pè. Ebyen letènèl anonse Jozye ou mèt pozo ti gason ebyen sa w tande a m pral kraze mi an m pral livre vil sa nan de pla men w. Letènèl di l konsa pran tout sòlda lame izrayelit la fè on tou pandan si jou w ap vire wonn jeriko pandan si jou, w ap fè l yon fwa. W ap mete lach de lalyans lan, moun ki la pou sonnen twonpèt, w ap mete yo, epi pèp la dèyè, genyen gad, genyen avangad k ap kontwole, tout moun pè bouch nou. Nap fè tou jeriko 6 fwa e sou setyèm fwa nou pral vire la nap sonnen twonpèt la epi pou pèp la li menm di jeriko miray la tonbe. Se konsa yo te pase lòd la. Men si ke sòlda yo pat fè Jozye konfyans, si yo chak tap eseye monte ti gwoup pa yo pou yo tal kraze miray la ou panse yo tap reyisi? Non yo patap reyisi. Si sakrifikatè yo, si prèt yo, yo pa t deside pran lòd nan men Jozye, yo chak t ap regle koze pa yo, ou panse miray la t ap tonbe? Non! Donk, medam, matmwazèl, e se mesye, se pou m montre nou, jan sa bèl lè nou chita nou travay ansanm pou ke nou devlope peyi nou, lè sa, yon grenn anbasadè, yon ti gwoup anbasadè pa ka sot kote yo soti pou yo ap vin pase w lòd. E dèfwa wap gade moun kap pase w lòd lòd di kèt men sè kwa listwa, moun sa li pa anyen nan peyi li epi li menm li kanpe nan yon ti bout kay epi lap pase lòd jan w vle, men tou sa se paske ou refize pran responsabilite w, nou refize kole tèt nou ansanm, nou refize kolabore. Antouka, mezanmi pèp ayisyen, Li lè li tan pou n mete fen ansanm avèk zigizani. Medam, madmwazèl e mesye, ensolit nou pou jounen jodi a, hum! Heyy! I love my country! Hum! San milyon de goud dekese pou kanaval, pa vre? Pa gen pwoblèm. Hum! Twazyèm jou kanaval, men sa a san milyon de goud la ap fè, pèp ayisyen. pou mande bon jan kondisyon travay, pou mande leta ogmante salè yo, pou ba yo materyèl pou yo mete nan lopital jeneral pou yo ka travay, e egzije yon salè de 65 mil goud pa mwa pèp ayisyen. An nou tande revandikasyon yo ansanm avè m. Piske depi plis ke 1 an, se anvi yon 4 èdtan kouran gen bò cho. Sa ta ka rive wap ouvri pou malad la, epi yo pran kouran sou ou, se ak flash telefòn ou kontinye fè entèvansyon an. E lè malad la fin opere nou konnen ke ou pa ka kite l konsa, bon siveyans fò ba li, sa nou rele swen pòs operatwa la. Tout sa yo se de difikilte. Se yon lopital ki pa gen dlo, e pa gen dlo ke ou ka bezwen dlo pou lave, lave ope, pou bwose, pou al bay swen, ou pa ka jwenn li. E ou konnen antre 2 pasyan, si w fin sou yon pasyan, ou pran al sou yon lòt. Ou sipoze lave men w e selon prensip la. E dezyèm kondisyon se materyèl avèk entran nou bezwen sitou pou ijans yo. Paske ou menm la ki jounalis la, sa ka rive pandan w ap vini nan yon kou de travay ou fon aksidan kèlkonk e ke w ap vin lopital la. Moun ki vin avan w la pa oblije se yon pwòch ou, li pa oblije se yon moun ke w konèt ou. Dezyèmman, li pa oblije gen kòb nan men l tou. Si w vini menm pè gan pou n premye mayon lan, se achte pou n pou achte l. Sa vle di lopital la pa gen anyen. Anyen vrèman anyen jon jon konnen anyen an. Epi twazyèm revandikasyon an se frè ke yap ba nou an. E yo rele l frè oubyen alokasyon kèk lwa jan l ye a se anviwon 12500 goud li ye pa mwa. Sa se youn, donk ki vin fè yon ekivalan de 406 goud pa jou pou rezidan an. E non sèlman nou jije ke l twò piti, bon tout moun konstate ke l twò piti, e se chak 6 mwa yo ba ou l tou. Sa vle di e pandan 6 mwa sa a e kòmsi yo lage w san w pa gen anyen nan men w pou fonksyone tou. Nou mande pou yo ogmante l pou nou. Ke gon pankat ki dekri tout 3 pwen sa yo. Yon kote ke nou reklame 55 mil goud pa mwa pou rezidan. E n ap raple ke rezidan sa nou rele rezidan son medsen ki fin fè etid medikal li, ki fè 7 an medsin, ki gon diplòm, ki gon lisans, ki chwazi vin fè yon spesyalite pou l kapab pi byen sèvi popilasyon an. Sa di lè w fin fè medsin, lè w fin etidye medsin ou se yon medsen jeneralis, men lè w chwazi vin spesyalis swa pou vin chirijyen tankou mwen menm ki nan òtopedi, chirijyen nan kat nan òtopedi, yon moun ka chwazi fè medsin entèn, yon moun ka chwazi vin yon jinekològ, men se yon medsen ki fini fèm konnen ki gen diplòm, ki gen lisans ki vin fè yon spesyalite. E depi 2 mwa nou nan grèv la, men leta poko di nou anyen pou pratik. Gen de reyinyon ki fèt. Premye rankont te planifye a se te 14 janvye, kote ke direktè jeneral la te gide rankont la, enben nou te vin resi rankontre avè l 14 fevriye, donk semèn ki sot pase a la, pa vrèman gen anyen ki di. E jan l pale a, se kòm si li di nou ke revandikasyon nou yo jis vre, men l ta vle fè kwè ke l pa vrèman gen pouvwa, gen mwayen pou l ta reponn avèk yo, li pral fè demach, fè swivi, eksetera, donk jiskaprezan poko gen anyen ki di. pou nou la e n ap reprezante travay jiskaske revandikasyon nou yo reponn avè yo jiskaske yo satisfè demand nou yo. K ap mande bon kondisyon travay, kabann pou malad yo kouche lè yo vini avèk matla. Men sa nou prezante jounen jodi a nan lari a kòm yon stimilasyon ki se pa nou k fè yo, se anndan lopital la nou pran yo. Se nan sitiyasyon sa a malad la vini. Lè malad la vin lopital jeneral, ou di malad la al chèche yon kabann pou l kouche. Se malad la ki ale, paran malad la. ki eseye ak pwòpte sa yo ki ouvè yon dra sou li, pafwa san matla, pou malad sa kouche. Nan ijans nan, malad la kouche sou yon katon atè a, men sa ke nou itilize kòm yon potans pou nou mete sou li te ke pou malad sa reanime. Se nan sitiyasyon sa nou ye, se dè sitiyasyon enfrayimèn ki pa reponn avèk lè nòm, donk kòm etan yon medsen, ki aprann lamedsin, ki konnen nan ki kondisyon pou swanye yon malad, ke yon enstitisyon ke se medsen k ap dirije l ki konnen sa. Donk jounen jodi a konsyans nou fè frape nou ke nou pa kapab ankò, nou rele osekou. Oblije tonbe pou n kreye osekou, pou n t ap mande leta ayisyen pou l te voye je gade nou nan sitiyasyon lopital jeneral ye jounen jodi a. Lopital, n ap kriye, nou gon ansanble de revandikasyon k ap mande bon kondisyon travay, N ap mande materyèl ak entran pou malad yo ka jwenn swen nan bon kondisyon e n ap mande yon frè ki kapab reponn avèk bezwen nou nou menm pou n deplase vini la a pou nou ka bay malad yo swen. Paske nòmalman daprè prensip medsin nan, ou menm medsen k ap swanye malad yo fòk ou stab sikolojikman. Sa vle di ke fòk ou gen mwayen nan men w pou w kapab vin bay malad yo swen. Depi 22 desanm sa la a, Nou te kòmanse avan menm nou te fè arè travay la, nou te gen anpil, nou te ekri diferan enstans konsène yo pou nou te eksplike yo nan ki sitiyasyon nou ye. Ke nou pa ta sipoze fè, Direktè Jeneral Sante Piblik se nou pou ap ekri l pou nou di l nan ki kondisyon Lopital Jeneral ye. Menm administrasyon Lopital la se nou k ap ekri l pou nou di l genyen tèl sèvis nan Lopital la men ki sitiyasyon l ap viv. Sa vle di pèsòn pa, mete yo nan tèt yo pa konsène. Aprè tout seyans de mobilizasyon sa yo, Nou te pran lari pou n rele osekou, nou te frape kèlke pòt, nou te arive frape pòt lopital Notre Dame de la Merci ki se yon lopital prive ke direktè jeneral sante piblik la te konstwi a mwen de 1 kilomèt de lopital jeneral. Donk se yon lopital mentnan ki gen asansè, se yon lopital ki gen yon kondisyon sanitè ki pizoumwen adekwa, donk se yon lopital ki reponn avèk de kondisyon e se yon lopital ki trè chè tou. Donk apre n te fin frape pòt lopital sa a, se sa k te pèmèt ke direktè jeneral sante piblik Doktè Lauré Adrien te rele nou, te mande nou rankont. Men ki sa k te diskite nan rankont la? Li te fè n konnen ke Leta pa entèdi l li menm pou l gen lopital prive pa l. Leta pa entèdi l pou l gen bon, pou l mete bon kondisyon travay nan lopital prive pa l. Leta pa entèdi li pou l gen kondisyon sanitè ki adekwa nan lopital prive pa l pou l resevwa malad yo. Jounen jodi a nou kontinye frape pou nou mande èske Leta entèdi l li menm pou l mete twalèt nan lopital jeneral pou malad yo fè bezwen yo, pou l mete douch pou malad yo benyen, pou l mete mwayen ke materyèl pou malad yo sèvi, epi pou l trete medsen k ap travay nan lopital piblik yo yon fason plizoumwen pou yo kapab bay swen. Donk, apre tout deba sa yo, li menm li te pale pou l te konkli avèk nou, li te di nou konsa ke kès Leta a pa gen kòb, Leta pa gen kòb nan kès li, donk pa gen anyen ke yo pral ka fè pou sa, men l ap pale pou konnen kisa sa a abouti. Donk, pandan ke nan mwen de yon mwa, Fin jwenn ti glas met sou yo pou 100 kaye ka de kaye bay nou pa gen materyèl. Leta e sal di nou fè. Fè sa, fè sak pi fasil la. Sa ki si gen kofre fè ti te boul di mas pou yo. Vwala, nou ede yo kanmen. E mè de sante moun. Frèzè sè byen de mè, la polis nasyonal kontinye ap frape. Pa vre? E bè, operasyon tornad la kontinye ap fè wout li. Adje lavi sa o. Lapolis anonse, ebyen, 2 bandi mòtèlman blese. E 2 bandi sa yo ki mòtèlman blese, se nan operasyon Tònad 1 an, k ap pousibi chimen l pandan lapolis deplwaye divès kote nan peyi a pou festivite kanavalès la. Donk, nan depatman Nò peyi a, Genyen Tiboul ansanm avèk Samson ki mòtèlman blese nan echanj kout bal ansanm avèk lapolis. Yè lendi 20 fevriye a pèp ayisyen nan nivo katye Filomèn. Mesye sa yo te gen yon revòlvè pèp ayisyen men zam nan wi nan echanj de tir men a kisa lapolis tap fè echanj de tir ha ha eeyy oh lapolis se sak tònad la pa vre tònad la men ni. Ebyen nan echanj de tir la yo pran yon revolvè 38 ansanm avèk yon manch long. Ansanm avèk yon manchèt. 2 endividi sa yo se manb yon baz gang kriminèl ki gen nan tèt li yon eleman ki rele ti pòtoprens ansanm avèk kaderson lapolis ap chèche. Operasyon sa fèt aprè lapolis fin stope yon bandi ki rele Blaze One dimanch 19 fevriye a. Frères et sœurs bien aimé donk zam sa se li menm la polis sezi lè y fin tiye bandi a paske yo tap fè echanj men sa bandi a tap fè echanj ak la polis donk si bandi a kwaze m a sa nan menm a sa nan menl li menm sèlman map dezame l avèl epi la polis tap fè echanj. Aah la police tap echanje pèp ayisyen men kontinye echanje la police le tornade bon genlè menm vantilatè a anpàn yo paka ay menm si si tornade la ta jwenn yon ti van vantilatè li tap pi fò men la bagay la genlè antouka. Ann kite sa la poul pa fè zen. Byenvini nan Ayiti la repiblik dè koken se sèl vòlè yo kap rete frè se sè byen eme oh oh la polis nasyonal kanpe nan sou 2 pye militè l pandan 3 jou kanaval la lap pwoteje e sèvi la popilasyon epi men kote la polis fè foto lap pwoteje e sèvi popilasyon gad avèm pèp ayisyen gon tou rego dèyè 4 polisye ap sekirize tou rego a pou popilasyon an pa tonbe ladan. Eeyy humm mezanmi humm la police ap protégé pèp la alon elbe sa fè pati de tònad la elbe eeyy ala traka papa bon polisye ki kanpe bò tou a li pa protégé pase si moun yo ap pase yo fon pousel pyel ka kase li ka tonbe nan tou a. Donk sa sa koute nou just chèche yon moso yon moso fè yon moso tòl oubyen yon bwa kouvri l e sa se travay lameri tou kounye a lapolis ap sekirize yon twou pou popilasyon pa tonbe ladan tandiske yo menm yo ka tonbe ladan epi n ap pwoteje sèvi nou pran sa nou poste Doktè a kap bay remèd pou moun ki fè tansyon oh mezanmi an nou swiv ansanm. Eske si yon moun fè tansyon, m ka di si yon moun fè tansyon ou byen si yon moun fè suk kisa ou ka pran pou ede w sitou si moun nan gen tansyon an wo ok. Humm kisa liye la a tijan li pa fè kè moun sote nan bè a non Ki vag ki pral tonbe la? Maladie n'existe pas. Retounen nan kòb ou tande. Maladie pa egziste. Men gon dezekilib nan ògan ou. Sa w di m la a? Paske gen de kote san ko a gide. M te di peyi an pral kraze. Pou l restabilize kò l. An nou di reset kò l. Reset li pou repotaje. Reset my me. Hey! Antouka, pa bò Risi, jan m toujou renmen di l, Ayiti dictature la belle des Antilles. Ayiti demokrasi la repiblik dè koken. Sèl vòlè yo k ap rete, qui vivra verra, qui mourra kakara. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun, non pa m se Fouco,